Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Genyen yon zanmi mwen pandan jounen an ki voye yon ti mesaj ban mwen ki di m ke ah bagay yo anpil nan mwen wi jodi a la. Mezanmi kòm tou pa bon deja epi tèlman gen aktyalite nan peyi sa la ben pa t tan non la pou nou kapab soufle paske bagay yo anpil. Écoutez bien, N ap fè yon rezime de laktyalite pou vou paske depi yè te gen anpil aktyalite e sitou pwen ki konsène dechoukay nan Pòtoprens, nan Gonayiv. Men dabò fò n di ke E manifestan yo te fon pase wè André Michel kote ke yo te al m ta kapab di tante atake youn nan kay André Michel paske André Michel pa gen yon sèl kay e le pwoblèm se ke m ta kapab di se kelke zendividi ki yo menm ta al mete dife nan pòtyè e kay Andre Michel. E sèl sa m ta kapab di, kote ke gen yon Subaru Forester ki li menm pase anba dife. Paske si se tout popilasyon an ki yo menm te di ke yo pral atake Andre Michel, m panse ke t ap gen anpil dega. Ekoute, se ke javè vi, ben, se pa two de dega aparaman. Men, kounye a la, apre yo fin pran Andre Michel, m ta kapab di, se dotre pèsòn ki sou konsène. E pi, nou pral fè le pwen sou yon polemik. ki deklannche atravè lè rezo sosyo. Men dabò, n ap kòmanse avèk dosye sila kote ke genyen 2 pitit videyo nou vini avèk yo pou ou kote ke yo ta fon rive tou sou Edmond Supplice Beauzile. Men qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait mon Dieu? Ben, Edmond Supplice Beauzile Ebyen pou tèt Li menm li foure kò li anba Ariel paske pa bliye la gen yon duel gen yon duel m ta kapab di antre plizyè moun ki nan sèn politik lan pa egzanp lè w pran yon kote ou jwenn Nenel Cassy ou pran Youri Latortue ou pran lòt moun lòt moun epi moun sa yo menm tou yo vin tou y ap batay kont Ariel gen nan yo k te nan Ariel ki te fuzyone avèk Ariel men jounen jodi a la a sa n pas pa enterè pòch enben yo pran distans yo men gen nèg ki tèlman grenn senk lè yo wè bagay la pral koule yo pran pòz yo avèk pèp konpranne byen la fami kounye a la yo fon pase wè Edmond Supplice Beauzile tou ba w voici pour vous les images. Aktyèlman la, madan Bozil mele la, wòch kap kraze lakay li la, mwen m san lèm ye map gade, men yo poko, pa gen moun ki tire, wòch sèlman, a wòch sèlman yap kraze, yap kraze kay la la, aktyèlman la, si wap byen gade wap wè wòch kap voye. Bagay la rèd nan dèyè madan Bozil la, aktyèlman la. e ni krim ekonomik. M ap di Youri, Nènèl, Anèl, m pa gen kòb nan men m, menm jan ak nou. M fè yon kay nan ventan. Jodi a, nou voye moun lakay mwen pou kraze l. Lavi m, lavi fanmi m sou kont nou. O sekou! Se sa, madan bozil twiti. Mpa bezo vini avek komante lot moun sou twiti la. Men ap avanse avek euh, d'autres euh, messages. Par exemple, Genen El Kassi qui a posté un petit quelque chose sur sa page Facebook, disant « Chers camarades, Marjorie Michel, André Michel, Eric Ampierre, aujourd'hui je suis à l'autre euh, bord de la rive et nous ne partageons pas la même compréhension de la situation. Ce, malgré notre long parcours, c'est la politique. Je suis sûr que ce n'était pas votre vœu mais c'est la force des choses qui nous dicte cette réalité. Je voudrais vous réitérer que notre engagement pour le changement à côté de ce peuple meurtri, bafoué et abusé reste inchangé, mais avec toujours le sens du respect. Le respect des valeurs démocratiques me dicte de présenter mes sympathies à Maître André Michel, frère. Tu sais, le respect et l'appréciation que j'ai pour toi et notre passé commun peut en témoigner je t'exhorte à la prudence, ainsi qu'à mes deux anciens camarades. La politique est comme ça, elle unit et désunit. Je suis solidaire à vous. Tenez ferme mes amis. Bon combat. Note, depuis le 14 septembre 2022. N'a fini toujours. Gaye Marjorie Michel les même qui fait un poste. Li attaque Tibab. Nèg bab la nou konn wè nan manifestasyon yo. Men endividi sa ki rele bab la. Manm pati politik Pitit Desalin, Sòlda Moyiz Janchal e pwoteje Senatè Nènèl Kasi ak konsòsyòm lan ki debake vè midi a kòm yon misyonè fòs fè nwa ak yon sachè nwa nan men l ki gen 12 boutèy gazolin li vin boule biznis defen manman m. Li debake ak tout jounalis li, RCH pou n site jan l di an, Pou l bay scoop, pou l te di, foul la anvayi kay Marjorie epi mete dife jan yo te fè l kont Mèt Andre Michel yè maten. Erezman, vwazen nou yo nan Nazon te vijilan. Sa se pòs Marjorie Michel! Tèt chaje! Bon, bagay la rèd wi la! Nenel Cassy, ou entèlijan! Men m anvi di w ke pèp la pran nòt. M konprann ke anpil fwa gen nan moman yon nèg politik ou rive fòk ou fè de parad. On appelle ça parade politique. Lè w wè bato a pral koule, ou pa koule avè l. Pa egzanp, gen de nèg ki te nan Jovenel Moïse, epi yo sispèk Jovenel pral mouri, yo retire kò yo. Gen nèg la k te nan Martelly epi yo ka sispèk Martelly pral pèdi popilarite, yo renka kò yo. Men kou ou wè Mateli ta vin prezidan la ankò yap fon jan yo antre ankò eske nou konprann gen nèg ki vrèman entèlijan donk kounya pou wè Nenel Cassy on kote kiyès ankò Youri Latortue on kote Edmond on lòt kote Marjorie Michel on lòt kote men sa sè de la politik an Ayiti se sa wap di wi nan tèks ou a Nenel Cassy sa sè de la politik yè on etè nan menm bato jounen jodi a la. Nou chak divize. Si se te pou pèp, m t ap dakò, m t ap di ben se de bon politichen men quand il s'agit d'intérêt politique, intérêt personnel, pèp pa ladann, ben m pa wè poukisa nou pral oblije bat bravo pou pozisyon nèg ki gen paske si w te nan Ariel la yè, jounen jodi a ou bay Ariel la do, ou fin fè kont bè w epi pèp la toujou dans la merde, dans la crasse. ou wè bato a pral koule, ben, tèt chaje mezanmi, tèt chaje. Dosye dechoukay la pou kwè li la. Gen yon gwoup manifestan ki sakaje biwo Digicel ki nan Dèlma 44 la. Yo pote ale plizyè materyèl. Hum! E fò n di ke yo piye yon lòt antrepriz ki tou pre a ki rele Christcell. Se donk le jedi 16 septanm 2022. E gen yon lòt gwoup manifestan ki te yo menm al tante atake anbasad Kanada. E yo voye anpil kout wòch. Lapolis te an bèt wi sou beton an tou paske yè nèg yo al eseye manyen Digicel la paske yo wè yo te sakaje baryè Oasis lan. Lè y al eseye manyen Digicel ki nan bò plas Bwaye a nan Petyonvil, a m pap ba nou manti lapolis deplwaye. La polis mete bagay atè. La polis pete anpil bal atè a sou pèp la. E gen moun ki blese. Men m p ap ba nou manti, bagay la ti rèd. Anpil kote tou genyen nèg k ap degaje yo la pou y al fè manifestasyon. Sa pral mande yon emisyon toutafè espesyal. Alò m di manifestasyon se dechoukaj. Eske nou konnen nan domèn dechoukay ki pèp ki pi fò? Alò moun ki kote k pi fò? Solèy! Depi n wè solèy la debake konn se bon jan dechoukay ki pral genyen paske pèp solèy la konn kòman yo fè dechoukay. Mwen m ap gade pou m wè epòk 2004 lè Aristide prale gen yon seri de biznès ki yo menm te nan blòk la. Blòk site solèy la te gen anpil biznis wi la te gen faktori tout bagay monchè nèg yo. Anvayi busnis yo yo pran tout bagay lè kay yo rete nèg yo pran tòl nèg yo di kèt sa poko anyen non yo kraze kay la kounya nèg yo pran fè menm plasman kay yo pa rete kounya sa vle di e nèg sa yo konn fè dechoukay men kounya tout bagay fini tou pa gen ankenn bagay nan site a èske nou konprann brèf genyen tale a la. Pandan m kanpe bò zòn aviyasyon an, men mesye aviyasyon fini mesye. M pa rale telefòn paske nou konnen. Si w al nan rale telefòn gen zòn ou ye depi w al nan rale telefòn w al fè yon foto, anben ka gen yon move grenn ki vin poze w kesyon sa w tande a la a, nèg met men sou ou. Ebyen m wè yon seri de moun k ap sòti nan zòn Lasalin nan. Yo pase pran Belekou. Tande wi! Belekou pase pran Boston. Boston pase pran Simon Pelé. Sa w tande a la a, se sou dechoukay ki kanpe. M te konprann sa. M te konprann paske si n ap pran sans diskou Barbecue a, oubyen deklarasyon Barbecue a, se di l di pèp la depi w devan nou menm nou dèyè. Fwa sa a se pa je nèf ki devan. Konprann? Se pa je nèf k al ouvè pou pèp la. Men se pèp la ki devan. Men fò n di ke. Nèg yo gen gwo bagay nan men yo tou wi. Haa gen anpil nan nèg sa yo kap file moute a la kap pwoteje pèp la tou paske yo gen gwo kòd gita yo nan men yo aa monchè m pa konnen si nèg yo ap moute jodi a si yap moute demen men gon fòt mobilizasyon ki ap fèt onivo de site solèy Pou solèy la, yon pati nan solèy la al degaje l. M sonje dènyeman lè te gen dechoukay, e te gen yon responsab nan G 9 ki rele Gabriyèl ki di Gabriyèl ou mèt kite moun ou yo pase wi pou y al nan dechoukay papa. Bon, antouka, èske se menm bagay la ki ap fèt? Èske moun Gabriyèl yo pral moute la pou y al nan dechoukay la tou? Si! Yo bay feu vert. Si nèg yo deside fè dechoukay tout bon vre paske jan BBC te pale talè a la aparaman pèp la li menm li mèt al fè sa l vle li mèt al pote boure brèf sa vle di se konsa bagay yo ye la men pèp la veye kò nou paske konte depi n al manyen n ap mouri y ap ba nou bon bal cho nan dègonn nou se vre n ap fè dechoukay men se vre fò n veye kò nou tou paske gen kote m di nou depi n al manyen lapolis ap touye nou genyen dechoukay nan. Vil Gonayiv. Nou te wè imaj nan vil Gonayiv. Ebyen gen dechoukay tou nan Pòtoprens. Wala nou la se karitas ki yap piye yo pran farin yo pran diri yo pran pwa yo pran kaye yo pran plim yo pran matla yo pran chèz yo pran pòt vreman tout sa yo jwenn yo pote ale nan gonayiv Bon, antouka map mande nou pataje pou pèmèt ke plis moun gen aksè a videyo sila. La nou nan Gonayiv, la kote gen yon sèn de piyaj kap fèt nan Karitas. Karitas ki li menm nan Gonayiv enben la yo pote ale tout sa yo jwenn sou pasaj yo dra, farin, kaye, matla, diri, klimatizè e menm tank gaz e vreman tout bagay tout bagay tout sa yo jwenn. Yo pote ale. Si nou wè imaj la yon ti jan pa twò kòrèk, se paske e, m pa vle ke e, yo e, wè ke m ap filme. M kenbe telefòn nan yon jan pou pèmèt ke nou gen aksè a imaj yo. Donk, e se Leksidan TV ki an dirèk depi la lavil dè Gonayiv ki ap e, fè nou viv e, la a, sèn de piyaj sa a. Fò n di, manifestasyon an te sòti depi byen bonè nan maten. Yo te anpil, men sou chak kote yo pase, sou pasaj yo, yo erije de barikad. Jiskaske yo rive la a, yo vin kase Karitas kote y ap pote ale tout sa yo jwenn, menm fè, n ap gade fè, chèz. Wè, men pa genyen vreman pou prezans polisye a. Men pa genyen vreman pou prezans polisye a, paske talè an te wè ti kouri an te panse se te la polis. E men lè nou avanse pi pre, nou rann nou kont pa genyen e la polis ki la, pa genyen prezans polisye a. Se gen pil lòt sitwayen ki kanpe ap swiv, menm jan ak nou ki kanpe sou twotwa kap swiv. Sèn depiyaj sila, pa egzanp, gade yon dam la k ap vini ak yon matla sou tèt li, pi atè l met sandal li nan pye li, epi l ap pote matla. Vwala. L ap pran matla. L ap pran matla. Genyen ki pran chèz. Se la sitiyasyon. Kite m envite w abone ak Lexidor TV sou YouTube. E swiv nou sou Facebook. Ale sou YouTube ekri Lexidor TV wap gen aksè ak tout sa nap fè ansanm de fòmasyon ya de emisyon de fòmasyon sou le dwa ke nou fè e dotre emisyon kap gen pou vini pa egzanp wè la a. Mwen nou mwen se bon se bon se yon konsèy paske lè jan daksyon sa yo ap fèt okenn moun pa ta renmen ke yo filme figi okenn moun pa ta renmen yo filme figi yo donk nou pran le risk pou pèmèt ke ou menm ou wè sa kap fèt la nan vil Gonayiv gen yon bagay ki trè enpòtan pou nou raple nan pale nou fè avèk de moun Yo di nou ke moun Gonayiv gen lontan y ap manifeste pasifikman, yo pa janm tande yo. E fwa sa a, yo deside pran yon lòt faz, yon lòt faz nan mouvman an kote yo rantre nan piyaj, nan dechoukaj. La a, Genyen yon fri, mwen sa son frijidè kap vini la. Yon katon ki trè lou ke yap trene. Yo pran pano solè, yo pran batri. Vreman sitiyasyon an se sa li ye. E gen tout kouch hein. Jan di l la gen tout kouch nan dechoukaj lan. Gen tout kouch. Timoun, jèn moun, granmoun. Anben yo ap patisipe. Pa egzanp la wè yon timoun avèk yon katon sou tèt li. Jèn gason. Donk se la sitiyasyon. Alò jan m t ap di l, li enpòtan pou abòne a Leksidan TV. E paske nou se televizyon ki pi pre w la. Ki ap fè nou enfòme. La gen ekip pou, gen kivèt. La. Yo pran miwa, yo pran bonm, yo pran chodyè, yo pran tout bagay nèt. Vreman tout bagay. Alò zanmi ki di retire menm nan, fò ta wè nan ki sitiyasyon ke map filme an. Se paske m pa fèl a viv wa pou pèmèt ke ou kapab gen imaj yo, pou pèmèt ke yo pa wè tou si map filme. Paske si, si yo wè map filme la, li ka difisil pou mwen. Ou konprann? Donk mwen oblije kenbe telefòn nan yon jan pou yo pa sispèk ke m ap filme. Byenke gen moun ki wè sa, ki di m pa kontinye fè l paske si gen de moun si yo wè m li kapab difisil. Bon, vwala. Se m pa fè l nan yon objektif pou m koze prejidis a de moun men se jis pou nou menm ki ap swiv Lexibert TV n kapab Sitou sila yo k ap viv aletranje kapab gen yon ide de sa k ap pase la a nan peyi a an jeneral, men aktyèlman nan vil Gonayiv an patikilye. E touswit apre desizyon otorite yo pran pou moute pri gaz la, gen fanm ansent la tou. Ebyen, e sitiyasyon an li menm li konplike atravè tout peyi a, nan vil Okay, nan vil Okap. Nan Jeremi, nou wè sitiyasyon an, m pa bezwen pale nou de Pòtoprens, lakote de sèn de piyaj te kòmanse fèt, notamman kay André Michel, kote yo boule yon machin nan lakou a, m pa konnen si yo te rantre anndan kay la, men enfòmasyon yo fè kwè ke yo te tounen nan lasware pou te kapab rantre anndan kay la. Eh bien, c'est ainsi, hein, c'est ainsi, à travers tout le pays. Et jusqu'ici, poko genyen anyen ki di bò kote otorite yo, se yo kanpe ten pas par rapport ak desizyon yo pran, se adelante, adelante, adelante. Yo kanpe tenn fas sou desizyon yo, yo pa deside tounen sou li. Paske lè n ap gade yon ansanm dentèvansyon ke yon ansanm de minis ap fè, enben ou rann ou kont ke se lwil, notamman minis komès lan, ou gen enpresyon se lwil ke y ap mete sou dife an olye ke yo apeze sitiyasyon an. Efe la nou nan karitas nan Gonayiv kote Vreman sitiyasyon an Gen yon sèn depiyaj Antouka map mande ou pou pataje live lan Pataje pou pèmèt ke plis moun gen aksè ak enfòmasyon sila Plis moun gen aksè ak sa kap fèt la jodi Vwala Nap gade la sa son Yon sak pitimi Aji gen tout bagay anndan. Gen tout bagay. Gen tout bagay. Gen diri, gen pitimi, gen pwa, gen sik. Gen kabann yo pran, gen chèz yo pran. Men nap mande kisa yo tap fè avèk tout bagay sa yo. Gen de bagay nou wè la ki pouri. Gen de bagay nou wè la ki ap kasiman dejwèt. Gen de bagay ki pase. Gen de bagay pa egzanp sa a se chodyè. Ou konprann? Pilon menm pilon yo pile epis yo pran. Men la nou yon lòt kouri. Nou yon kouri, ta sanble se la polis. Eske se la polis nou pa konnen, men tan san tan, tan san tan gon ti kouri, tan san tan gon ti kouri ka fèt pou... Men se bizar ke depi anviwon, pa konnen nou gen preske, preske, preske inèd tan, hein, nou gen preske inèd tan la a, nou pa wè lapolis, sa parèt bizar, sa tap etone m ke yo pa okouran de sa kap fèt la a, sa tap vrèman etone m ke lapolis pa okouran de sa kap fèt la a. Paske nou pa vreman wè yon prezans polisye la. Gade koulè. Strèm nan. E malgre le fè ke n toujou ap di sa, okenn desizyon pa janm pran pou anpeche sa. Paske lè n rive nan nivo ekstrèm nan, l ap difisil pou n tounen dèyè. L ap difisil, vrèman difisil pou n tounen dèyè. Nou wè sa k rive avèk kesyon gang yo nan peyi a. E ann pran ti bwa gran ravin ki te konn ap goumen anlè a epi e tèlman gen lese ale yo pran lari an e yo pran lari an anyen pa fèt enben yo etann yo nan lari a kounya yo pran de zòn an zòn yo pran fontamara y ale Donk sètadi yo jiskaske yo. ki resi rive nan zòn nan zòn kote nou ye la nan depo sa ke laboratwa 4C genyen ki anfas premye lokal ke yo genyen nan Delma 48 men jan ke n di l lan se yon pòtoprens bon ke tout moun ki tout moun ki konnen se yon pòtoprens ki fè nwa e pandan yon bon pati nan jounen an nou pa t vreman tande nou pa konnen kisa k genyen e Men se yon Pòtoprens ki fè nwa, toujou avèk de barikad, pa vrèman gen sikilasyon, sikilasyon toujou rete menm, se kounye a sapè ponpye yo rive pou gade kòman yo kapab etèn dife sa, men jan m di nou an, se yon dife ki kòmanse depi depi zòn, depi zòn 3 zè, nan yon premye tan nou te an dirèk pou nou te moutre w antrepo sa k ap boule, e la se laboratwa 4 esi, Dalea nou te la, dife a, ponpye rive kounye a. Eske yo pral rive metrize dife a? Nan lè n te rive a, dife a, kamyon an pa t ko boule, batiman pa t ko boule, pa t ko boule nan nivo sa. Men pou kounya, se dife a ki ap pwopaje. Nou pa konnen ki sa k ap boule, men ponpye te gen pou talè yon ti pwoblèm dlo. Men pou kounya, eske y ap finalman rive? Men fò n di w ke tou pre a, menm si nou wè l yon ti jan vrèman fè nwa, li vrèman fè nwa, men gen de barikad ki pa twò lwen anbasad Kanada. Nou vle pèmèt ou wè e pou nou pèmèt ou viv kòman sa ye egzateman nan nivo Dèlma 48 kote ke batiman sa a ki toujou kontinye ap pase pa dife. Men, youn nan bagay m vle soulinye se ke moun yo e nan moun ki pandan tout batiman ap boule a, moun yo ki fè konprann ke batiman sa ta boule paske batiman sa ta apateni avèk Akra, fanmi Akra. Fanmi Akra, men gen yon pèsonaj ki te pale avèk nou talè a ki te fè nou konprann ke batiman direktè laboratwa K3C a, m ap repete pawòl pèsonaj la ki nan espas sa, li di ke pèsonaj la ale ansanm avèk kle, nan ale ansanm avèk kle a. Pou kounya ponpye sou plas eske ponpye pral rive metrize dife a nou pa konnen nou pa konnen eske ponpye pral rive men fòm di nou ke nou pral pase eseye pase pa dèyè poun kap mèt pi byen se yon dife ki ap pwopaje se yon dife ki vreman ap pwopaje gen yon lòt batiman ki sou kote a li ale. Sou nan batiman ki sou kote, pou kounya sapè ponpye yo ap gade sa yo kapab fè, men se yon dife ki jis ap pwopaje nan nivo Dèlma 48 e finalman gen finalman gen ponpye meri Dèlma ki rive men e eske dlo a poko ka soti bon finalman finalman dlo a soti e nap konprann nap konprann e se yon nan rare komin nan rejyon metwopolitèn nan ki gon sèvis sapè ponpye konsa men la la nou gade ponpye yo kap eseye gade dilijans yo kapab fè pou ke yo kapab etèn e la nap gade nap gade dife a ki ki ap pran men janm di w lan ou menm ki fèk branche se yon dife ki pran nan yon depo nan yon nan depo laboratwa katwe se genyen ki anfas batiman ke batiman prensipal la kap boule depi plizyè èr de tan men malerezman ponpye pat ko ka rive pou etenn dife a men pou kounya sèvis sapè ponpye meri dèlma ki rive yo rive avèk yon kamyon pou kapab pèmèt dife a desann men fòn di nou ke kontrèman avèk lòt sware yo pou kounya. Pou kounya, nou remake prezans lapolis ki ap fè patwouy, menm si barikad yo poko retire, gen de zòn ki toujou rete barikade, men ou remake prezans moun yo ki kanpe nan zòn nan, yo ki rete nan zòn nan, e la, son ti pwoblèm kòdinasyon ant de machin ponpye yo. Se yon ti pwoblèm kòdinasyon ki gen ant 2 machin yo, e paske kamyon ponpye ki vini an, li vini avèk yon kamyon dlo, e youn nan bagay m ap soulinye pou nou, pou moun k ap mande kote dife sa a pran, se egzakteman nan nivo Dèlma 48, nan yon depo Labwatwa 4C genyen, dife sa a pran depi pandan jounen an, depi pandan jounen an, Dife sa pran, men malerezman sapèponpye yo pa t an mezi pou te etèn li nan yon premye tan. Nan yon premye tan yo te rive, men malerezman yo pa t an mezi pou etèn li. Men fò n di w ke ponpye te kòmanse voye yon ti dlo, men sanble yo pa gen ase presyon. Yo pa gen ase presyon pou dlo a kontinye. Yo sanble pa gen ase presyon pou dlo a kontinye. E la pou kounya la pa gen dlo. Pou kounya la pa gen dlo e ponpye kap eseye. Ponpye kap eseye. Men fòm di ke ou menm ki fèk branche ponpye te eseye yon premye fwa deja. Yo te eseye yon premye fwa deja. Yo pat vreman rive. Yo pat vreman rive. Pou yo kapab fè sa. E la son moto ki prale. Moto a bare barikad la. Moto a ale nan fè nwa. E mouri. Men fòm di nou ke se. Menm si nou kapab di bagay la avèk yon ton. Men se paske se bagay la jis komik. Li jis komik. Li jis komik. E la a, si yon moto, moto a pa gen limyè, l ap antre, li, epi l al vare sou barikad la. La a n kapab wè moto a, se yon moto ki pa gen limyè, epi l al vare sou barikad la, li pa t vrèman an mezi. E la a se kamyon ponpye yo, èske yo ap an mezi? Men, se de pwofesyonèl, se de pwofesyonèl, yo konn sa y ap fè a. Pou moun k ap mande, laboratwa katwese, se yon laboratwa e. Ki ke yo fè de medikaman, ke yo fè de medikaman. Men, jan ke m t ap di l talè a, orijin dife a, plizyè moun nou te pale sou plas, yo pa t vrèman ka ba nou twòp detay sou orijin dife a, dife sa a ki eklate nan Dèlma, nan Dèlma 48. E ou menm ki ap swiv RSF, se mwen menm Marcel Christopher ki la pou kapab enfòme w. E dlo a ki gen lè sanble ap ba yon ti pwoblèm presyon. Dlo a ki sanble ap ba yon ti pwoblèm. Kilè dlo a ki ap bay yon ti pwoblèm. E fò n di nou ke se yon machin ponpye plis yon kamyon dlo. Se yon machin ponpye plis yon kamyon dlo. Men se vrèman, vrèman yon gwo dife ki pran. E se vrèman yon gwo, gwo, gwo dife ki pran nan nivo Dèlma 48. E malgre ponpye kòmanse nan yon kwen, men tout batiman an toujou ap pran dife rive jis dèyè. Nou pral pèmèt ou viv, men fò n di ke devan kote ponpye yo. Sapè ponpye yo ap fè sa a gen yon kamyon gen barikad malerezman li fè nwa jan nap gade la li vreman fè nwa gen yon bakòp ki polisye ki kanpe nan nivo dèlma 48 gen yon bakòp ki kanpe nan nivo dèlma 48 e la eske sapè ponpye yo eske yon sèl ap sifi nou pa konnen. Eske yon sèl sa machin ki rive la men sa ki sur gen plizyè sapè ponpye ki la eske lè dlo yo fini y ap retounen al pran lòt dlo nou pa konnen men ou menm ki fèk branche n ap di w ke batiman sa l ap pran dife depi pandan jounen an nan nivo dèlma 48 se yon depo ki daprè moun ki nan zòn nan ki genyen napkin ansanm avèk katon laboratwa 4 wese. Se youn nan plizyè depo laboratwa katrese ki genyen nan zòn nan e biwo santral laboratwa katrese tou pre a. Sapèponpye oblije pase nan lòt bò a, yo oblije pase nan lòt bò a pou yo kapab pèmèt pou yo kapab e la. Bon, ponpye yo ki pral oblije gon lòt, yo pral oblije rale yon. vrèman ostil kont premye minis defakto a, men jan ke m ap di l lan, ou menm ki fèk branche RSF TSF nan lè sa a, nou twouve nou egzatteman nan Dèlma 48 pou nou mèt ou wè kòman kòman dife sa a ap pran nan yon depo laboratwa k ap bese e plizyè sitwayen nou sot pale la a, yo di ke batiman sa a se batiman fanmi ak se pou youn nan rezon ki ta eksplike ke yo ta. Mete dife nan batiman sa. Nou la nap pèmèt ou viv kòman sa ye eske sapè ponpye sanble ponpye yo gon ti pwoblèm dlo a sanble pa vle al ak presyon paske a chak fwa yo ke yo kòmanse yo oblije fon ti kanpe a chak fwa ke a chak fwa ke a chak fwa ke yo kòmanse e la gon lòt ekip ki al anba gon lòt ekip ki al anba e gon lòt ekip ki al anba. Bon lòt ekip ki al anba. Sa pè ponpye yo kap gade kòman yo kapab fè sa. Yo kòmanse nan kwen men yo poko ka antre nan kè dife a. Bon eske sa a se kouran ki ta tou pre a. Men fòn di ke gen yon transfòmatè ki tou pre a, ki tou pre a, ki nan lakou kote batiman e a. Sapè ponpye yo kap eseye gade sa k yo ka fè. Bon e la e la e mesye yo ki sanble ap eseye gade kòman yo kapab devlope de strateji pou yo kapab eseye kontni dife a. Yo ap eseye gade kòman. Men map raple ke pandan jounen an te gen yon kamyon. Pandan jounen an te gen yon kamyon ki te nan lakou a. Li pat ko boule. Men pou kounye a kamyon gentan fin boule, kamyon an fin boule e dife a ki toujou la, janm di nou an li 8 è, li 8 è pou kounye a e dife a ki kontinye ap pwopaje nan batiman sa a e genyen 2 kay a pwoksimite, jan ke nou tap swiv sa lèl te yon ti kras pi bonè, genyen 2 kay ki pa twò lwen, pou moun ki fèk branche nou twouve nou egzakteman nan Dèlma 48 nan yon batiman nan yon depo. ki pou laboratwa 4 se laboratwa 4 se pou moun ki pa konnen laboratwa 4 se bon la ponp yo ki fon ti kanpe ak dlo a men fòn di ke yon nan bagay pou n soulinye se ke yon nan ra komin ki gen ki gen sèvis ponpye a sa vwa meri dèlma yo pa gen de lòt de lòt bagay pou etèn dife a ke sèlman dlo yo gen sèl yo pa tèlman gen lòt bagay ke sèlman dlo Pou yo etèn dife a, e la, kite. E la, li, li, li vreman, li vreman, li vreman, li vreman pa fasil. E sa fè ponpye yo kap eseye gade ki sa, ki sa yo kapab fè antre yo, ki strateji yo ka mete. Eee, yap eseye gade ki strateji, men yo fon kanpe sou dlo a. Pou kounya, yo fon kanpe sou dlo a. Yo fon kanpe sou dlo a. Nou prezan nan Dèlma 48 pou nou kapab pèmèt ou viv sitiyasyon sa a. Men se vrèman yon dife ki ap pran depi kèk tan. Se depi kèk tan dife a la. Dife a la depi kèk tan. Sapè ponpye yo te vini nan premye tan. Yo pa t rive. Yo pa t rive. Yo pa t rive etèn li. Yo pa t rive etèn li. E la yo retounen. Yo retounen fwa sa. La e.